Alò poukisa aktivite a paske mwen menm m toujou di ke kilti la li inivèsèl alò fò nou fè dè aktivite kiltirèl paske ayiti se yon peyi kiltirèl alò m tiyen fò ke nou malgre lè traktasyon Egal nou di fòk nou avanse o nivo kiltirèl. E poutèt sa nou enpoze nou nan domèn nan pou nou fè. Paske n ap kreye, n ap pwodui, fò ke nou montre èv nou yo o gran piblik e menm o nivo entènasyonal. Sa te pran w konbyen tan pou òganize, pou te panse epi òganize yon tèl bagay? Alò, panse inisyativ lan, se depi lane dènyè nou te dwe fè sa. Men traktasyon politik te enpoze nou fè l. Men sa fè nou fè l nan ane 2023. E m kwè li byen tonbe, se fèt de Pak, epi m kwè ke afliyans piblik la sou ke l t ap atann kiltirèlman palan. Ok. Ou fè de chwa, gen omwen twa, de atis epi yon atizan ki la a. Poukisa chwa sa a? Paske. Alò, poukisa chwa sa a? Paske se Gòd Dezè Plastik anfèt k ap monte. M kwè youn ladan se etidyant mwen ki ap etidye desen, penti avè m depi dèzane. Epi avèk m kwè ke se yon dam ki okipe l de sa yo rele atizana, epi se yon zanmi de long dat tou k ap travay nan domèn nan, epi nou tiyen nou di n ap mete ansanm pou ke nou fè yon bagay, nou fè yon triloji kiltirèl, epi sa tonb byen. Men pandan jan sitiyasyon peyi a ye la, ou konnen byen kilti, penti, bagay sa yo pa gen touris ki pou fè nou vann. Mwen swa avèl byen wi. Kòman nou viv nou menm pent? Kòman nou viv ki nan sistèm ki domèn sa? Alò m toujou rete kwè nan sa yo rele vwayaj a lenteryè de nou menm. Alò m tiyen e touris ou pa, pa touris ou pa men fò ke n ap kreye, fò ke nou montre piblik lan ki sa nou pwodui, ki sa k de nouvote. Se sa k fè ke mwen m toujou rete kwè dan linite, dan la varyete. De jou aktivite sa a Ou menm fanm si pouw ou penti abstrè e. Surrealist pou mwen wi. Voilà. Paske youn nan rezon an paske m toujou di yon surrealist toujou gen yon pyel dan le reyalis. Avan avèk le tan epi bagay yo ap chanje evolyesyon o nivo bagay piktiral epi aprè ou wè la aktyèlman ou wè gen de stil yo ap chanje e gen yon nyans ki ladan li men stil yo pa chanje pou otan men se de varyete ki gen ladan yo. Men lè m poko siyen yon tablo, m gen toujou rete orijinal, paske yo toujou di w èt atis se t èt orijinal, sètadi ke orijinalite a rete nan atis la, menm kan l poko siyen tablo a se li k ap fè l, yo gen tan wè kiyès k ap fè tablo a, touch la. Ou pataje l la avèk NJ, se konbyen tablo an tou ke Dany fè? E dan lansanb nou gen, nan kad pataj nou bay la, nou gen anviwon yon karantèn de tablo, Se deja vendu. Sak de kaf ki fè twal de fon. Egal sa prouve ke gen de bagay sa vle di gen yon jan pou ou kab surmonte obstak ekonomik la. Paske mwen menm la vie continue nou dwe kontinye ap kreye e gen de evenman ki pral ap byento ke m pral boulvèse le mond kiltirèl nan près la. Ebyen pou nou menm kap viv nan peyi a ki a la fwa ap ede bon moun penk, li gon pantan mistik. E ki konsèy ou ta voye bay sosyete nou an? Ba leta a. Ba nou festival lan non. Ba leta a pou ta kreye yon klima de pè pou nou menm pou nou ka evolye plis nan zak listri. Bon. Alò konsèy, gen sa yo rele ministè de la culture. Alò m kwè ministè de la culture li menm li te kab fè swivi sa a paske li se li menm ki gen yon chapo e pou l ankadre atis yo. M kwè ke apati de la m si l ap gade sa k ap fèt la la. Malgre van e mare men nou ekspoze gen des evenman kankou m di nou e m son moun ki yon atis ki trè pozitif nan domèn nan epi gen des evenman ke nou pral kreye malgre les traktasyon kap vini ou pa men nou menm nou dan le prezan fò nou fè des aktivite kiltirèl sa se sur. Men eske nou panse nou boulvèse antake atis kap jwe nan mizik lan? Devan mizik lan devan lèt li devan espri li eske nou panse nou boulvèse? Sa n te ka mande Leta Leta fè pou nou nou menm nou rete atis se bal la. Bon, se yon klima de pè an jeneral. E pa sèlman atis yo, se yon klima de pè. Peyi a bezwen lapè pou ke pou nou avanse kiltirèlman, politikman eksetera. Men nou bezwen yon klima de pè. Se yo menm ki pou fè sa rele estrateji politik yo pou yo ka jere espas peyi a. Finalement, pou aspè mistik, gon tablo mwen li yo a la, pou aspè mistik la. Eske tout atis enspirasyon yo bon pat mistik oubyen atistik? Bon alò mistik e atistik paske pa bliye paske idantite nou idantite kiltirèl nou nou konnen kibò nou sòti sòti de lafrik alò youn nan rezon an sa vle di ke nou se de don de fregad dafrik men sa ki enpòtan an gen mwen menm m toujou kwè nan sa yo rele enspirasyon. Epi m enspire, mwen kreye, m epi avèk lanwi an s on ki sa l ye se toujou lanwi ke m desine, m vin jwenn plis kreyasyon kote gen silans ou konprann yon silans absoli epi kreyasyon ap tonbe epi apre ou jwenn rezilta egal sa vle di m trè pèspikas nan sa m ap fè se kon di moun yo m se yon atis dan lam. Men se pa gen yon ti mistik ki konn goumen sa pou fè pafwa. Bon, pratikman m plis kwè nan sa yo rele enspirasyon. Enspirasyon atistik epi m ap pwodui. Kan kou wè ti won sa yo la, se dè kòd, se dè rekiperasyon ke mwen fè epi pou m fè pòt kreyon, pòt plim eksetera. Epi avèk, epi tout sa m fè swa o nivo de dè desen a langue de chine epi m gen enpresyon tout sa m manyen se art. Se enpòtan. Se de koulè neutre e sou yo nou pral travay. Nou gentan konsète a nou 3, nou pral travay sou de koulè neutre yo, nwa e blan. Pou nou fè kisa? Pou nou fè kre, mete, kreye des oeuvres d'art pou envite le grand public et la presse culturelle. Eske gen yon dat pou sa a? E dat la pou n ap pwopoze. Nou pral gade konbyen mwa sa pral pran nou pou nou fè sa. Paske lè n ap prepare yon ekspozisyon nou di bon n ap pran 3 mwa, n ap pran 6 mwa pou nou prepare. Lè nou wè mwa a signifie 2. Bon, pou mwen menm, m wè nwa se, nwa la se yon koulè ke w ap pèse, blan se li tradui sa yo rele la sentete, e alò nwa la se lè l ap jwe, lè l ap nyonse avèk blan, bon li pral ba w yon koulè grizat ou pa, men ou pral fini pa rann kont, nou pral apresye byento. Sa rete lè pou l wè l. Wè. Bon, ki atant ou parapò a evenman sa a? M kwè atant mwen se piblik la li toujou li piblik la pou vin apresye èv yo epi avèk apresyasyon epi sa pral pèmèt ke ou konprann edikasyon pèp la fèt nan sa yo rele apresyasyon dè zèvre da. Alò youn nan rezon bon nou pral ale nan lòt espas tou paske nou pap chita paske n ap trè mobil. ke se swa dan dè restoran, enpi pou nou avanse, enpi pou nou ka touche, apwoche di gran piblik. E ba le mo de la fin Miss. Alò mo de la fin, e m swete pou ke la pè a kab rete, pou ke yo chache yon pè an jeneral pou le pèp ayisyen, enpi answit m swete ke nou vin apresye evre dar yo, enpi ankouraje mond kiltirèl la, ki lye avèk Ministè de la Culture ou avèk Musée Panthéon National. Donk Art et Couleur se yon inisyativ ke mwen te fè an kolaborasyon avèk l'artiste Harold Alphonse. Nou te vle mete yon lòt, yon lòt anbyans nan peyi a, yon lòt, yon lòt animasyon, lè toujou ap gade bagay ki negatif toultan. Donk nou te vle fè yon bagay pozitif, yon bagay ki enspire moun, yon bagay ke moun ka vini pou yo detann yo, pou yo vin gade bagay ki pi pozitif nan peyi an. Donk se te rezon sa a ki fè ke nou te chita ansanm epi nou di ke menm si nou nan yon sitiyasyon difisil, men an nou eseye kanmenm, an nou oze fè yon ekspozisyon nan moman sa a. Paske anpil moun pè soti, anpil moun pè lari an. Men kanmenm nou gen moun ki te vini vin wè nou, gen moun ki te vini wè ekspozisyon e gen moun ki achte nan men nou egalman. Nou gen moun ki pa isi ki mande nou pou n fè yo wè videyo de tablo yo an liy epi yo achte nan men nou. Donk kanmenm se yon reyisit pou jan bagay la ye aktyèlman an Ayiti. Ok eske nou gen pwojè pou kontinye oubyen reòganize lòt ti bagay konsa paske li vin difisil kounya pou moun pran lari pou vin nan de jan de aktivite konsa. Wi li difisil e gen anpil moun mwen envite ki di m pa soti non mwen menm m pa pran lari men kanmenm nou ta renmen reòganize l yon lòt fwa ankò. Nou ta renmen envite moun yon lòt fwa ankò. Petèt ke premye fwa yo te ka pè. Lè yo wè kòman sa pase premye fwa, yo ka di dezyèm fwa, men m ap fè efò an lan, m ap soti. Si yo nan lari, si y al nan makèt, si y al fè yon aktivite, yo ka toujou pase vin wè kòman sa ye. Mèsi sè. Pale nou de ekspozan yo, de NJ an patikilye, de mesye Harold Alphonse epi de Solange. Donk, Harold Alphonse nan domèn nan, bon, bokou l pi lontan ke mwen menm. Harold Alphonse se pwofesè e desen mwen avèk penti. Donk, se se de li menm ke mwen aprann. Donk, tout sa ou ap wè ke mwen fè, se mwen rele l Mèt Harold ki ansenye mwen. Donk, m toujou travay avèk li. Donk, de tanzantan m al kote l epi. Lè m gen yon peinture mwen ap fè, lè m gen yon tablo m ap fè, li toujou gide mwen antanke pwofesè mwen. Epi mwen di l, an nou vin ansanm, an nou fè yon travay ansanm. Li genyen plizyè tablo ke li genyen lakay li, m di l an n jis ekspoze yo. Donk mwen avèk li depi 2004. Kote nou te ye se la Grotte des Arts Plastiques. Alepòk se te nan zòn Kanado ke l te ye. Donk nou deside ke nou pap kanpe nou menm, nap toujou fè penti, nap toujou travay ansanm. Donk se konsa nou vin prezante jodi a. Se premye eksperyans nou ekspoze ansanm oubyen se premye edisyon nou? Se pa premye eksperyans nou ansanm. Nou gen, m panse an 2005 nou te fè yon travay nan nan lakou legliz Sen Lwi Wa de Frans. Men sa gen tèlman lontan ke nou pa travay ansanm donk m panse ke jodi an se pap dènye fwa ke nou travay ansanm. Epi nou te envite Midland, Midlange Art Deco, li menm li fè atizana, donk nou te envite li pou l vin fè yon sòt de sipleman a ekspozisyon an. Jiskaprezan Trio Magique la fonksyone? Jiskaprezan. Nou gen lòt pwojè ki gen pou vini byento. Donk e m panse ke pou pwochen ekspozisyon an n ap fè yon pe pli de piblisite kòm nou te konnen se te premye fwa nou pa t konn kòman piblik lan t ap reyaji donk m panse ke pou pwochèn fwa n ap tande pale de trio a ankò alò. E tankou nan lòt respirasyon yo m wè w plis panche ou byen plis penyen lanati Bon, mwen menm, mwen toujou fè, si m ka di, mwen gade sa moun renmen anplis, leplisouvan. Leplisouvan, m konn tande moun ka di, èske w ka fè fwi pou mwen, èske w ka fè yon nature pou mwen? Donk, lè m gade m wè moun se sa yo renmen, mwen menm mwen renmen l tou. Mwen renmen koulè, mwen renmen obsève, epi mwen di konsa ke m pral panche mwen sitou pou ekspozisyon sa a sou bagay natirèl, bagay ki gen rapò avèk peyi nou, bagay ki pwòp a nou menm Ayisyen, kote yon moun ta renmen ekspoze lakay li, nan salon l, pou lòt moun ka vin wè. Men depi w la nati ou anviwònman. Anviwònman. Kounye a la gen yon kanpay Se sa mwen menm mwen chwazi penn. Lè wap gade mòn yo, wap gade flè yo, wap gade pye bwa yo, wap wè yon peyi ki ideyal. Donk mwen menm mwen ta renmen ke atravè èv mwen yo, ke tout moun kap gade mwen, tout moun kap swiv mwen ta enspire pou yo kapab genyen penti sa a nan reyalite ke yap gade nan zye yo an Ayiti. Donk mesaj ke mwen vle pote an se ke. Antanke yon moun ki vizyèl, si m ap fè yon tablo, m ta renmen fon nati, m pa pral kanpe yon kote ki dezè, kote pyebwa yo koupe pou m di se sa m pral penn. M ta renmen yon kote, kote m ka enspire pa bèl nati, bèl kreyasyon, pou mwen, mwen penn. Sa se yon aspè. Men lè ou, lè ou nan yon anviwònman kote k gen pyebwa, li pa sèlman bèl pou w wè, men li ede tou nan tout sa n ap viv yo la, li ede nou pou n kenbe yon anviwònman ki pwòp, Li konn vin akonpanye w pou fè jan de sa yo? Non. Mwen menm, mwen menm antanke kretyen, on sèl moun mwen konnen ki kreye tout bagay sa yo se Bondye. Se moun sa ki enspire m nan tout sa m ap fè. Bondye mistè, Bondye se yon mistik. Bon, wi, mistè, petèt si w ap eksplike l konsa. Men, wi, mistè diven si w ka di l konsa. Men m panse ke anpil fwa, lè m ap, lè m vle fè yon tablo, m konn mande Bondye ban m, ban m enspirasyon. M pa genyen lòt bagay nan tèt mwen, m mande Bondye ban m enspirasyon epi m wè ke mwen fè yon bagay epi moun di waw bagay sa vrèman bèl men mwen mande Bondye pou ban m enspirasyon pou li. Wi. E Edji, wi wi. Tonton Nonbèl yo. Mwen vin dèyè a, wap gen yon tablo ki gen yon tanbou Wi wi. ladan an. Èske w konnen non tanbou sa? Tablo sa a se yon tablo ki kiltirèl anpil. Kiltirèl anpil e mwen panse ke si nap reprezante peyi nou antanke mizik fòk nou ta gen tanbou ladan l kanmenm. W ap wè mwen fè tablo ki gen gita, w ap wè mwen fè tablo ki gen pyano, menm paske lè w ap reprezante mizik ayisyèn nan, youn nan premye enstriman ke w ap jwenn yo se tanbou. Donk w ap wè ke tablo sa li surrealist. W ap wè ke li gen yon tan, yon men k ap bat yon tanbou ladan l ki reprezante mizik nou an Ayiti. Nan sou tanbou sa a, Ayiti an pale popilasyon ki sa l ta di? Bon, mwen ta envite popilasyon an pou. Toujou enspire de sa ki bèl, enspire de sa ke nou ta vle wè nan peyi nou. Pa sèlman fokis sou sa k pa mache byen, men an nou fè fokis nou, an nou kolabore pou nou wè ki jan èske nou ta kab fè de bagay ki pozitif, ki mache byen. Yo di si w ka prezan ou satisfè de 2 jou sa yo ki pase a? Jiska prezan mwen satisfè e mwen ta swete ke. Pwochen ekspozisyon an mwen jwenn plis moun ki enterese pou soti, ki brav, ki ta renmen pran yon moman de detant epi ki pou vin fè pati de ekspozisyon an avèk nou. Ou sa tap pale de pwochen evènman, eske nou gon dat nan tèt nou deja? Nou poko gon dat, byento. Men se toujou nan ane sa? Toujou nan ane sa, toujou nan ane sa, nan mwa kap vini yo, e m panse ke map mete nou, map fè nou konnen, map mete nou okouran de pwochen evènman.